Nou di bonjou, bonswa a tout frè n ak sè n yo. Nou salye w nan non Bondye Toupisan an ki Mèt kreyasyon an. Nou beni non l, nou egzalte non l. Men jan David di nan Som 95, Vini, chanton. Alegrès, jeton e pouson de kri de jwa, vèr le woche de vre sali. Maten sa a nou pa vin engra pou n pa ta di Bondye mèsi pou favè li, pou gras li anvè nou menm. Petèt ou pa konprann sa k fèt la. Petèt m pa konnen, m pa konprann li. Men, pou m ta konprann li, fè n ta nan plas moun ki nan prizon depi gen dis kenzan. Pou n ta konprann li, fòk nou ta nan plas moun sa yo k ap soufri, ki sou kabann lopital depi dè dire de tan. Pou n ta konprann li, fòk nou ta nan plas moun. ki pa ka manje yo, ki pa ka dòmi yo, men, konnen, atravè gras Bondye, ke yo dòmi e yo reveye. David te di nan Som 103, vèsè premye e vèsè 2, li di, Monam beni Etènèl. Tout ce que t'en moi beni son sen non N'oubli oken de se byenfè. E maten sa a Mien David di nou pa de janm bliye byenfè Bondye yo paske li merite pou nou adore l. Ou dòmi? K yo refize pou yo favè. Se pou gras Bondye kap fè w nan lè sa. Gen konbyen moun tou kap soufri nan moman sa. Konbyen moun kap soufri atravè maladi sik, tansyon, kis, kansè, tèt fè mal, fribòm. Pou n site sèlman maladi sa yo. Gen lòt evenman ki yo zabwad kouraj. Petèt nan moman sa wap soufri a, ou ka konnen lavi a fini pou ou, ou ka panse pa gen espwa pou ou menm ankò. Map di w, pa fè tankou Sara, pa dekouraje. Pa al kouri dèyè Izmayèl lòt kote, tann Izarak. Pa fè tankou Sara k ap kouri dèyè Izmayèl epi l ap di w, 'Tann Izarak. Petèt si w gentan gen Izmayèl, Lè sa a vini yo pral mande pou sache pou retire Izmayèl nan lakay yo. Sa m eksplike pa la a? Bondye te pwomèt Sara ke l t ap gen yon pitit. Men pi gwo obstak negativite. Li te mete devan Bondye, li di, O Senyè, m pa gen règ mwen ankò. Depi senyè m nan fin granmoun e m fin vye, m pa gen swa timoun ankò. Men, lè Bondye deside yon bagay, aj pa ka fè w pa genyen l, tan pa ka fè w pa genyen l, soufrans maladi pa ka fè w pa jwenn sa Bondye di a. Sa n bezwen tou senpleman nan pwomès Bondye yo, rete avèk pasyans. Epi, Samyèl e Sara di, Nou pa ka fè timoun ankò, m pa gen règ ankò. Men, Senyè a te di l, Nan ennan ankò, lè m retounen. Ou pap gen yon Sam, ou pap gen yon Izarak. Men, Sara pa t ka tann. Li te voye Abraram al kouche avèk Aga pou l te gen Izmayèl. Lè kounye a Izarak vin fèt, li di. Abraam fòk li mete Aga deyò avèk tout Ismayèl. Maten map di w. Petèt ou dèyè yon Izarak ou pral dèyè lòt kote. Map di w. Se Senyè ki genyen. Senyè a bon Dye kap ba li. Sam vle di pa la, maten ou dèyè yon gerizon, rete fèm. Nan prezans Bondye wap jwenn li. Pa kouri deyò wa lakay tonton. Pa kouri rele Haiti piti non nou bezwen. Pa kouri pou rele Haiti ou di mwen pou rele aletranje ou di mwen pou rele manman an deyò. Ou di manman. Tanpri al tcheke pou mwen pisk mwen malad map diw tann li zara ki vle di pasyans ki se pwomès Bondye fèw la men si Bondye retarde sou li sou 1 an 2 jan 3 zan 4 an lap pote l baw petèt son gerizon ke bezwen maten an tann gerizon an lap potel baw. Petèt se dlo nan je ke w genyen, tann l ap pote l ba ou. E m ap tou pwofite di w tou, pa dekouraje, tann Izarak. Pa l kouri dèyè Izmayèl lòt kote, lè w fin jwenn li, l ap tounen yon wonwon, l ap tounen yon frèt pou kale w. Anben, lè sa, lè Izarak, lè Sara, Sara te vin jwenn. Te gen tan gen sa, Izarak te mande Abraram, Izarak pa ka viv avèk Izmayèl nan kay la. Izarak te mete l deyò. Fè kon konnen pou mete l deyò. Men pa bliye tou, se te Sara ki te fè Abraram al kouche avèk Aga pou l ka gen Izmayèl. Maten an. Pa kite konsyans ou ki se Sara pouse w al nan yon bagay nan mond lan apre pou vin lè w vin jwenn gerizon an pou w di Senyè m mande w padon pou m pa fè sa ankò. Non! Devan w fè l la devan w mande padon an pa l dèyè Izmayèl la. Petèt maten an sa w bezwen an se yon obstak. Se wòch la pou woule. E fanm pèt de san an te gen yon sèl desizyon, fò l te geri e fò l te touche ke wòb Senyè a. Maten an, ou menm ki lopital, ou menm ki nan prizon, yon jou, sa va fini. Wi, yon jou. Sa va fini. Lè tout bagay va fini, va vini soufrans yo. Si w ap soufri pou Bondye Toupisan an, Notre Seigneur, Bondye ki Mèt syèl ak tè a. Li gen solisyon yo. Pa dekouraje. Ou se Batime, ou se Ene, ou se non ki te mare devan pisin nan ki pa t janm ka leve mache a, ki pa t pèdi espwa. Malgre lè pou l al plonje nan basen an, nan pisin nan, li pa janm kapab, lòt yo gentan rive anvan l. Vwa se sou wontay la montagne yo pral chante Esthie si w gentan bliye chan an apre gezon an si pa konn nan wa chonje pou wal monte pou wal monte pou wal di Bondye mèsi. E konsa tou pa janm mande Bondye bagay ki pa nan volonte l. Petèt gen bagay nap mande Bondye dis kenz an petèt si Bondye ba oul se li ki pwal koz lanmò ou se li ki pwal koz chit ou wap chite e maten sa wap mande Bondye yon veyikil wap mande Bondye yon mach yon madanm wap mande Bondye yon mari e sou wè Bondye retade pa pozel kesyon. Petèt nan epòk ke w vle pou l ba ou l la, li ka se li k akoz lanmò ou. Ou bezwen machin? Priye, mande Bondye li. Men avèk entèlijans. Avèk sajès paske yo sèlman montre nou pou n mande Bondye, men yo pa montre nou kòman n ka si n bezwen yon bagay pou n mande Bondye li selon. volonte pa l. Si vou bezwen vwayaj, ou di ka fè w vwayaje. Men nan wou bezwen vwayaje a, petèt lè w rive kote w prale a, sa ka koz ou chite, Bondye fè w retade lè w vin gen matirite. W ap vwayaje a. Ou gen kenzan, dizan w ap priye pou madanm. Petèt nan moman, nan epòk ke w bezwen madanm nan. Se sa ki pral fè w fè sik ak tansyon. Ou bezwen mari, nan lè ke ou bezwen l nan, se pa nan lè sa Bondye vle ba ou l. Bondye nan obnisans pa l, li gentan wè, li pral fè w fè tout maladi enkirab yo. Se sa k fè li retade sou sa. Pran pasyans, epi l ap ba ou l. M ap di w, Pa dekouraje. Pa janm dekouraje, bay Bondye glwa. Mèsi w ap viv, ou pa nan tiwa mòg maten sa a. W ap respire, ou leve, ou pa sou chèz woulant, ou pa sou bekiy. David di nan Som 80, nan Som 103 vèsè premye e de, Mon ame beni Etenèl. Tout ce qui est en moi beni son sen non, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donk, nou pa dwe janm bliye byenfè Bondye yo. Nou pa dwe janm bliye sa Bondye fè pou nou. Ou ka koupe sik. Dans Matye, Matye chapit 6 vèsè 33 di tout sa ke fini. Chèche. Map jwenn. Se te fè ou zanmi ou.